Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nou kontan avèk ou, nou pral fè yon ti pale, genyen yon dosye m ta kapab di dosye polisye a sa fè la yn e nou oblije kontinye ap pale de li paske a chak fwa gen yon reyaksyon sou dosye sila se toujou evidan pou n kapab tande l. Men se pa sèlman dosye polisye a nou pral vin pale nan emisyon sila, nou pral fon gwo pale sou dosye Mikano a Mikanò ki touye yon sòlda li ki se ti Jid Hum tèt chaje wi anpil konminezon tap fèt la pou te kapab manje Mikanò men Mikanò sanble pi vivan li manje ti Jid Tande byen konsènan dosye polisye a lanmò san jou nèg 400 mawozo yo fin tire epi m sanse wè yo krache sou kadav li krache sou kadav nan sans ke misye fin mouri epi yo pran kò w la yo fizye kò w la ankò. Yo koupe 2 ponyèt li donk se yon video d'horreur mais écoutez ce matin il y a le porte parole de la police nationale d'Haïti ki se Garry Desrosiers ki tap intervenu sou antenne Caraïbes ebyen li menm li bay detay mais écoutez il y a un problème le fait de dire pral gen yon ankèt ki louvri sou kisa? ankèt pou kisa? kiyès ki touyel? 400 mawozo pou kisa yo touyel paske li te nan bakòp men lap fè san lap pete bal sou bandi e sa ki fèt la ou wè son bagay kòmsi nèg yo voye yon defi bay lapolis nèg yo di lapolis si w kapab reponn sa nou menm nou fè zak sa nou asime l donk ou menm parèt asime tèt ou la m panse ke zanmi nou frèch li pral fè anpil reyaksyon pa rapò ak dosye sila pou di ke men sa nèg yo fè nèg yo kanpe dèyè l. E moun yo touye a se pa yon inosan, se yon polisye. Eske nou konprann? Donk yo pran yon polisye, yo touye l, yo di lapolis men sa n fè. Ou menm si w kapab, vin tire revanch. Donk, anpil moun ap pale, anpil moun di, ben se revòltan. Men, toutotan nou pa pran peyi a oserye, toutotan nou pa deside fè kichòy, ebyen n ap toujou wè zak revòltan sa yo, lanmò san jou ap toujou egzekite yo, lòt nèg ap toujou egzekite moun. Donk ou imajine w yon polisye men sa yo fè l. E moun ki pa menm gen yon grenn zam nan men l lan. Michel se te yon moun anpil nèg te konn ap pale. Nèg yo di Michel ou lage kò w twòp. Misye te toujou fè pati 4 nèg ki nan bakòp men l ap fè san nan kwadèboukè. Pèsonaj sila a m ta kapab di misye konn batay anpil anfas nèg yo. Men, si w ap mennen yon batay konsa, jan m te di talè a nan emisyon an, ou pa ka rive nan yon moman kote ke w ap lage kò w. Zòn sa yo se yon seri de zòn ou ta dwe retire nan jeyografi w. Èske w konprann? Donk, sèt istwa dankèt sa pa enterese nou. Lapolis se met grenn epi al afwonte nèg yo. Eske nou konprann? Epi bon gon bagay m pa ka konprann. Kòman fè lapolis ap fè operasyon, lapolis kanpe nan lari an, epi kou nèg yo antre nan twou yo, lapolis fè bak. Sa pa ka rele operasyon. Ariel Henry, lanmò san jou blaze w. Frantz Elbé, lanmò san jou blaze w. Minis enteryè lan, minis jistis lan, Lanmò san jou blaze nou. Nou pap sèlman wè lavi polisye a yo retire e yo krache sou kadav la, men on polisye ki fè pati ak yon kò, e kò sa li menm li fè pati konsèy siperyè polis nasyonal, ebyen se tout kò la yo imilye. Yo pran polisye a, yo touye l, yo koupe 2 men l, yo fizye kadav la aprè. Epi jounen jodi a la m ta kapab di pou yon nèg kanpe w ap gade. Mesye! Pou yon nèg ta pran yon Marines Ozetazini ou fè l sa a kèlke tan aprè pou zòn sa a pa boukle? M ta renmen konnen wi. E sèl Ayiti ki konsa? Gen anpil lòt peyi kote gen teworis men ekoute lè yo fè yon zak konsa kanmenm menm lè leta pa kapab li fè yon tantativ repons. Men! Kòmsi ou wè Moun leve, moun ap fonksyone nan Kwadèboukè, pa gen ankenn bagay ki rive non. Tèt chaje, ann tande Garry Desrosiers. Kòmanse ak yon nòt tris kote ke Lapolis Nasyonal Dayiti pèdi enspektè de polis Reginald Lalo, 45 an sèlman, ki te fè pati katòzyèm pwomosyon pnh la. kote ke enspektè de polis lan li menm te afekte nan komisarya de la Croix de Bouquet e enspektè a te abite nan Meyè. Selon temwen, il était aux environs midi, midi trente, kote ke on gwoup bandi arme a bò d'un zoïken de couleur noire antre nan legliz Assemblée de Dieu kote ke enspektè de polis lan te pèsevere. Yo antre legliz lan, yo tiye enspektè a, yo trennen kò a. Yo al ak kò a, yo mete kò a nan machin zo reken de koulè nwa ke yo te vin avè l lan. E selon temwen ankò, kilt lan te fini e enspektè a te rete anndan legliz lan pou l planifye dot aktivite paske pòt machin enspektè a te gentan louvri pou l ale e kote ke bandi yo arive ale avèk veyikil enspektè a ki se yon Nissan Xterra de couleur bleu, nimewo plak lan se BB 80 818, kote ke ya rive abandone veyikil sa nan zòn lekòl nasyonal ki twouve l nan Meyè, e kote ke lapolis arive rekipere veyikil la. Pandan ke bandi sa yo tap poze zak sa anndan legliz lan, genyen yon moun ki te kanpe devan legliz lan, kote ke bandi yo tire an direksyon de moun sa, malerezman moun sa li tiye. E swit a sa k sot, sa k te pase anndan legliz lan, lapolis rapidman onivo Kwadèboukè mennen operasyon nan tout zòn nan e kote ke genyen Henri Exaüs ki gen yon ti non k rele Sentap e ki arive blese mòtèlman swit a echanj de tir avèk lapolis. Misye se alye yon dominiken ki rele Tchoupi ki li menm fè pati 400 Mawozo. Pou le moman gen plizyè enfòmasyon k ap vin jwenn nou ke y ap trete o nivo de DDO 2 pou ke nou kapab remonte a bandi sa yo ki poze zak sa a sou enspektè de polis Reginald Laloux. Suit a yon operasyon konjwent de plizyè inite nan pnh la mennen nan Savann Kare le 23 jiyè 2022, kote ke lapolis demantle yon rezo de kidnapè ki enplike nan anlèvman e sekestrasyon de yon jèn dam le 17 jiyè 2022, kote ke lapolis arive arete 5 moun pami yo yon fanm. ki se Etienne Wisly Libonè Dor Ongan, ki gen yon ti non jwèt ki rele Ongan, Jesno Sanon, Julien Klavoyan, Marie Louise Joseph ki gen yon lòt non ki rele Guerline, ki li menm te gen misyon pou veye otaj la. Bandi yo maltrete, yo tòtire jèn dam sa ke yo kidnape an e yo fè videyo l voye l bay paran l pou yo egzije yon ranson e videyo sa a li an sikilasyon sou rezo sosyo yo. Le 22 jiyè 2022, lapolis arete Wilson Blanc, 21 an, ki selon tout enfòmasyon ke n genyen ta fè pati de band ame Vitelhomme nan. Arestasyon sa a fèt nan zòn kote Tizo Ensekoni abite e gen plizyè materyèl ke lapolis arive konfiske don 2 veyikil Toyota, 2 fizi, 2 jilè pa bal, plizyè minisyon e lapolis ap rechèche aktivman nan kad dosye sa a Jonas Joseph ki gen ti non k rele Tizo Ensekoni ki genyen 30 an. Nan kad dosye trafik ilisit zam ak minisyon nan Pòdepè, dcpj baf ap kontinye odisyone Mèt Robinson Pierre Louis pou enplikasyon prezime l. Egalman nan kad dosye trafik ilisit zam ak minisyon nan dwàn Pòtoprens, lapolis, dcpj ap kontinye mennen. Odisyon a moun ke li te arete yo pou enplikasyon prezime yo ki se Gina Rolls, Lovenie Jean Louis, dam sa a li menm ki te arete le 21 jiyè 2022 swit a yon filature. Dènye sezi ki fèt lan se jedi 21 jiyè 2022 an nan Port-de-Paix kote ke genyen 7 zam don 4 fizi de kalib 12, 434 katouch ki arive sezi nan dwann Pòdepè a. Nap di ke lapolis nasyonal ankò detèmine pou ke li konbat e pou ke li mete men nan kòlèt tout moun ki ta enplike nan trafik ilisit zam ak minisyon e tout bandi. Fòm di nou ke anpil moun Kwadèboukè bagay la fè yo mal, yo di se vrèman regretab. Men ekoute yo te konn ap pale mouche a yo dil fèt atansyon ou pa ka ap mennen yon batay kont bandi epi ou konnen atè a pyeje epi ou menm ou al met pye w bon brèf nan fèmen dosye sila a pou jodi a an atandan pou kapab gen lòt enfòmasyon ki tonbe sou kesyon sila epi nou menm nou kapab vini avèk dotre reyaksyon hum dosye mikanò. avèk ti Jude. Gen anpil enfòmasyon kap sikile. Kisak pase Mikanò touye ti Jude. Se Yon lòt chèf m kwè se nan zòn fò dimanch. Ebyen kisak pase. Gon premye eleman enfòmasyon kap sikile kòm kwa nèg yo tap fè yon konplo pou touye Mikanò. Vin gon dezyèm eleman enfòmasyon paske nou konnen enfòmasyon yo se. Boujonnen ap boujonnen. Gon eleman enfòmasyon ki fè kwè yo bay Ti Jid ki se chèf gang nan Fò Dimanch lan yon manje ki gen yon pwazon ladann pote bay Mikanon. Mikanon ki li menm yon ti jan sispèk sispèk, misye pran manje a li bay yon chen manje a. Chen an mouri. sou plas ebyen par la swit Mikanò touye Ti Jid avèk anpil lòt sòlda se lòt eleman enfòmasyon sa ki ap sikile gen yon lòt enfòmasyon ki fè kwè yo te mete dife sou Ti Jid tou vivan men sa ki sèten se ke genyen yon konplo tout de menm e Mikanò antisipe li fizye nèg yo. Men fòm di nou ke nan je 9, Mikanò pa deal ansanm avèk Ti Junior. E ou ta kapab di, nèg sa yo se lèt ak sitwon, se 2 veritab enmi menm lè y ap goumen nan menm estrikti. Sa ka rive blòk Mikanò ap goumen, li pap rete nan zòn kote nèg Ti Junior yo ye. Li pap rete nan zòn kote ti Junior ye. Gan pakèt bagay ki fèt konsa wi nan geto a. Nèg la konn al batay pou ou epi ou menm ankò w manje l. Pa egzanp ann pran le ka de Gabriel. Gen anpil nèg Mikanò dayè Mikanò se te nèg Gabriel. Lè nèg yo al batay pou Gabriel anba nan site a, Gabriel konn touye anpil nan nèg sa yo pou l kapab fè zam yo. Èske n tande? Sonw lè pandan nèg yo ap batay epi gen 2 3 solda k mouri men gon solda k te deyò pandan solda ap antre li wè Gabriel kap fizye alye li yo misye kouri tounen lal jwenn Mikanòl di chèf Yo pran nou nan kou. Mikanò di, sak pase di m? Li di, se Gabriyèl wi kap touye nèg yo pou kapab pran zam. Se depi lè sa, vin genyen yon ostilite antre Mikanò e Gabriyèl, sa ki pouse Mikanò antre nan strikti sa ki rele je nèf. Men kòman bagay la ye. E gen anpil nèg ki konn nan baz Gabriyèl la tou, nèg yo konn sove ak zam, Pou y al nan lòt baz, menm si se pa nan je nèf, yo ale. Paske anba a te rive nan yon moman, bagay la te vrèman di pou nèg yo, paske gen nèg ki konn bezwen yon grenn adoken pou achte yon bokit dlo pou benyen, yo pa jwenn li. Erezman gen anpil nan yo ki kite sa, y ale Sendomeng. Alò se pou m di nou ke bagay la pa fin twò bon pou Mikanò. Anpil fwa se bab k ap oblije pase men nan tèt nèg yo la a. pou nèg yo kapab antann yo. E genyen enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki fè kwè nan batay ki te genyen yè la, ebyen nèg Mikanò yo te nan lese frape ansanm avèk nèg Ti Jinyò yo. N ap vini sou kesyon Lasalin nan paske genyen yon antèman ki fèt yè, m kwè nèg Ti Jinyò yo antere plis pase 13 nèg. Iska te nan fineray sa a, Babekyou te la paske sa a se nèg ki mouri nan batay. Epi nou pral vini avèk fineray nèg site solèy yo tou, paske gen anpil nèg ki te tonbe donk nèg sa yo menm yo antere yo, alò m pa konn sa Gabriel fè a pa l yo li menm, èske nèg sa yo nan mòg toujou, men se konsa batay la ye. Alò fò m di, e a chak fwa mwen konnen yon enfòmasyon Lè pral gen yon atak sou yon zòn, m toujou di moun nan zòn nan veye kò yo. Belè, moun k ap viv nan zòn, m pa di sa pou bandi non. Moun k ap viv nan zòn sa, pezible sitwayen veye kò nou. Paske atak ki fèt yè la, m ta kapab di se yon atak, yon kout pa konprann kote nèg yo desann, yo file bal. Ebyen nèg je nèf yo, nèg yo te reyisi repouse kèk sòlda. Epi, tout bagay tounen nan kalm yo. Ebyen, a chak fwa, tande byen sa m di nou an, se, m ta kapab di, yon sèl kote m ap raple m kote ke nèg katye yo te fon pote boure sou chen an, poko genyen yon repons dirèk de la pa de chen an pou al pote boure sou nèg sa yo. E m sonje ke, dapre enfòmasyon ki rive jwenn mwen, Nèg je nèf yo te fon pote boure nan Kwadèboukè. M pa konn kòman yo te pote boure men de tout manyè te gen enfòmasyon ki fè kwè nèg yo te pote boure paske nèg sa yo pa aksepte kite kou pou moun. Je nèf gen yon konpòteman mangous. Pa egzanp ou fè l sote li kouri. Atann ou ke l ap rive sou ou an gwo bout bèt. Se si li pa ka batay ebyen l ap bay vag. E menm lè l pa ka batay l ap kanpe goumen. Donk sa vle di ke nèg yo gon strateji. Men pèp ayisyen ranje kò nou. Pòtoprens pral tankou yon lanfè nèt paske yè map gade yon batay ki te genyen anba lavil la m wè moun ap mache. Men nap rive yon lè moun pap ka mache ankò paske bal pral fè kenken. E pa bliye m di nou sa moun Bèlè veye kò nou. Moun site solèy fèt atansyon avou. Paske dènye manch batay la l pral vrèman difisil, batay ant je nèf avèk je pèp. N ap kanpe la. Nou pral vini toutalè avèk lòt dosye pou nou. Anpil èd ki tonbe, èd sa yo se ti kras k al jwenn abitan yo. Gen nan èd sa yo ki vann pou kapab achte bal pou al batay. Se konsa bagay la ye onivo de Site Solèy. e o nivo de anpil lòt zòn. N ap kite w avèk Manuel Yves k ap resevwa envite pou nou ki se Stanley Lucas k ap fè le pwen sou sitiyasyon sekiritè ak politik nan peyi Dayiti. Nou salye w, nou salye w Yves e nou salye tout ekip radyo a ansanm a oditè k ap koute nou andedò tankou deyò peyi a. Byen. Bon, e sanle nou wè e fenomèn ensekirite a li pa sispann e simen dèy nan mitan fanmi ayisyèn nan e bandi yo yo sanse ap fè lalwa yo e sesi nan nwit kou lajounen e plizyè andwa notamman nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan e anpil moun kòmanse poze kesyon e ki kote zam e e ki te pwomèt a Ayiti an kote zam sa yo pase puiske yo poko wè yo e yo poko wè polisye yo e an fèt e nan lari an avèk materyèl sa yo e ensekirite a li chak jou vin pi rèd kote menm polisye pa epanye donk yè nan meyè nan kwadèboukè genyen Yon enspektè de polis ki mouri pandan ke li tap soti legliz, donk son sitiyasyon ki enkyetan Stanley Lucas, kijan ou menm ou konprann sa kap pase a e kijan ou entèprete lantè bò kote otorite konstitye yo pou yo pote repons a fenomèn sa? Mèsi pou kesyon sa a. Nan peyi Salvadò. Otorite leta yo gon strateji pou goumen kont gang ki rele gwo ponyèt. Nan strateji sa a, gen entelijans, gen lame, gen lapolis. Yo depanse 139 milyon dola ameriken pou bay lapolis a lame e entelijans tout zouti ke yo bezwen pou kraze gang. E otorite leta nan Salvadò pa nan konfyolo a gang. Se pou sa, yo touye apeprè 3 mil gang, yo arete 43 mil, e tout lidè politik e oligak ki nan gang, enben, yo gen menm trètman ke gang yo resevwa. Tandiske, nan peyi Dayiti, se Leta a menm ki nan gang. E lèt de demisyon anvwaye espesyal ameriken an, Daniel Foote, nan dezyèm paragraf depi septanm 2021 di Ariel ap jere gang li skitel nan gang Bertho Dorcé on ansyen drug dealer k pase 6 mwa nan prizon nan nip li nan li nan gang donk si otorite leta a nan gang kiyès k apral enkyete gang nan fò nou gade e e analize fè radyografi Kay ensekirite a Kay ensekirite a gen 3 etaj. Nou toujou pale de twazyèm etaj la ki gen Babekyou, Je Nèf ki gen Lanmò San Jou, 400 Mawozo ki gen Vitèlòm Inosan, ki gen Izo, ki gen Ti Lapli, ki gen Chen Mechan elatriye. Tout lajounen n ap pale de twazyèm etaj la. Men premye etaj la a dezyèm etaj ensekirite a, nou pa janm fè yon diskisyon serye sou li andedan peyi a. Nan premye etaj la, ou gen Reginald Boulos, ou gen Dimitri Vorb, ou gen Jean Marie Vorb, ou gen Pacha Vorb, ou gen Jean Bertrand Aristide, ou gen Michel Martelly, ou gen Jocelerme Privert nan premye etaj la. Nou pa janm diskite de li. Nan dezyèm etaj la ki gen Kitèl, ki gen Bèto, ki gen Andre Michèl, ki gen Nenel Kasi, ki gen Rika. E non ke n ap di la yo, e pa nou menm ki envante yo non nan dezyèm etaj la. Chen mechan di se Tòbè Aleksi ki kreye l kòm gang. Vitelòm Inosan di w se SDP sa Ariel Henry nan reyinyon El Rancho nan otèl Boulòs lan ki kreye 400 mawozo. Se gang yo menm. G9 explique ou Barbecue kòman Boulos konn voye motosiklèt ba li e kòman Youri Latortue konn voye ze ba li. Donk, lè gang ap touye polisye, ki kote l kòmanse? Li kòmanse avèk Aristide ki fè gang Site Solèy Jeneral Titi touye polisye Marie Christine Jeune. Nou pa fè l peye pou sa. Aristide fè gang touye 252 polisye nan operasyon Bagdad, nou pa fè l peye pou sa. Joslèm Privè kòm minis enteryè distribye zam bay gang pou al touye polisye, nou pa fèl peye pou sa. Yon ansyen depite touye komisè divizyonè Michael Lysius ki te direktè dcpj poutèt li te aretel kòm move zafè nou pa fèl peye pou sa. Manb òganizasyon kriminèl Fantom 509 moun ke tout moun konnen touye polisye swat team Patrick Anozar, E tout moun konnen Dimitri Vorb, Aberto Dorce, fè lage asasen ki touye polisye Patrick Anoza san nou pa fè l peye pou sa. Nenel Cassy abiye yon pakèt gangan polisye e ta pral lage gang nan depatman Nip pou pa fè l peye pou sa. André Michel sèvi a gang pou tire sou polisye pandan vyolans lòk bay temwanyaj ki te bay nan radyo kote polisye ap eksplike nou pa fè l peye pou sa. Okontrè, se polisye k ap bay André Michel ki kreye 400 mawozo sekirite. Chèf gang Vitelhomme bay tout detay sa yo nan radyo. Nou pa fè l peye pou sa. Ansanm a nèg sdp ki kreye 400 mawozo ki touye enspektè polis lan. Tolbert Alexis kreye chen mechan nou pa fèl peye pou sa. Oligak Reginald Boulos alimante gang G9 nan Site Solèy ke li rele ajan de devlopman nou pa fèl peye pou sa. Dimitri Vorbe kreye Fantom 509 kap touye polisye nou pa fèl peye pou sa. Ariel Henry patisipe nan touye 58 tièm prezidan nou pa fèl peye pou sa. e Josué Pierre Louis ap envite Vitelhomme Innocent vin fè reyinyon avèk li nan palè e ap sipòte gang nou pa fèl peye pou sa kiyès ka pral fè gang yo peye pou sa lè premye etaj a dezyèm etaj ensekirite a nou pa janm manyen se la nou ye premye etaj a dezyèm etaj ensekirite a se leta mete l an branle kont moun sa yo. Pardon Yves. Allo? Wi, sa w di Yves, m pa tande sa w di la. Se lajistis ki ta sipoze mete l an branl kont moun sa yo ou sot site la. Bon lajistis pa fè anyen. Kiyès k ap fè yo peye pou sa? Ki lajistis k ap pral fè yo peye lè ke depi 13 mwa prèske se Dimitri Vorbe a Berto Dorcé k ap dirije ministè lajistis? Ni Dimitri Vorbe ni Berto Dorcé ki kontwole ministè de lajistis yo nan gang. Se yo menm k ap lage gang apati de ministè lajistis. Bertho Dorcé nan nan zafè zam pòdepè a menm si Bertho Dorcé ap sakrifye Fritz Sobo lap sakrifye Michelet Virgile lap sakrifye Robenson kòm konseye l nan ministè de la jistis Bertho Dorcé te bay fe vè li pou lage Denk ke yo ta rete pòdepè a se pou sa misye te kouri pati san l pa di pèsonn kote l ale li te panike jodi a l sakrifye Robenson li ka li fra li sakrifye Fritzo Bou di sakrifye Michel Virgile men Berto Dorce nan trafik zam Pòdepè a. Wè gon moun ki manyen l. Kiyès ka pral manyen gang lò gon minis de la jistis ki pase 6 mwa nan prizon pou gang paske l te nan kokayin. Se sa reyalite a ye wi. Se diferans sa a ki fèt ant nou menm e Salvadò. Salvadò, otorite leta pa nan gang, se pou sa yo touye 3 mil gang. Yo arete 43 mil lidè politik, oligak ki nan gang, yo kase ren yo Salvadò. Jounen jodi a, nou janm pale premye etaj ensekirite a, ki gen Boulos, ki gen Pachavòv, ki gen Janmari Vòv, ki gen Aristid, ki gen Mateli, ki gen Privè ladan l. Nou pa menm ka manyen l alewè pou pale de li. Pèsonn, tout nèg pè pale de premye etaj ensekirite a. Dezyèm etaj ensekirite a tout nèg konnen l, se politisyen tradisyonèl ki nan gang avèk ansyen palmantè. Se dezyèm etaj ensekirite a. Tout lajounen, tout moun ap pale de twazyèm etaj la. Men premye etaj ensekirite a, dezyèm etaj la, tout moun pè manyen l. E se la pwoblèm nan ye. Toutotan n pa kraze premye e dezyèm etaj la, nan premye etaj la se yon grenn nèg ke nou manyen, Clifford Brandt. E se anpil goumen wi pou te mare Clifford Brandt. Jounen jodi a, depi nou fin mare Clifford Brandt nan premye etaj la, lòt nèg pou nou mare yo, Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, Jean Marie Vorbe, Aristide, Martelly, Ariel, nou poko mare yo. Donk ensekirite a pap kanpe tout tan n pa kraze ni premye ni dezyèm etaj la. Dezyèm etaj la e politisyen tradisyonèl yo, Nenel Cassy ki fè sdp, André Michel, sdp, ki kreye 400 mawozo. Toutotan ke nou pa manyen dezyèm etaj a premye etaj ensekirite a, Polisye fèk kòmanse tonbe. Bon, nan sa ki konsène dosye Pòdepè a e Stanley Lucas, èske ou panse ke Minis Jistis lan li ta enplike nan dosye sa a? Totalman. E misye kouri sakrifye Robinson Fritzobo avèk Michelet Virgil pou ta sove tèt li. E Bertho Dorcé fon. E tout nèg Tout fanm kap tande maten an konnen kòman ministè peyi Dayiti fonksyone patikilyèman ministè de la jistis. Ou panse yon komisè gouvènman pral lage yon moun san l pa wè tèt ministè a? E pa vre! Komisè Michelet Vigil pa pral lage trafikan zam nan yo kenbe Pòdepè si Berto Dorcé pa bay feu vert. E se pou sa jodi a nou pral wè si madan Lalime ap kore ensekirite a, paske nan ka Pòdepè a, si Madan Lalime pa ka aplike rezolisyon 26 46, 26 45 lan kont Bèto Dòse a Dimitri Vòb ki gen ministè lajistis nan men yo depi 13 mwa, Madan Lalime ap kore gang si l pa ka fè sa. Paske rezolisyon 26 45 lan trè klè. Depi gon gwo zotobre andedan peyi Dayiti kap fè zan mantre sa mantre kap kore gang ki nan ensekirite enstabilite politik fòk yo sezi tout kont an bank kel gen an Ayiti a letranje e anpechel vwayaje jodi a li klè ke nan dosye pò de konfòmeman a rezolisyon 26 45 konsèy de sekirite nasyonzini se Berto Dorcé a Dimitri Vorbe. Minis jistis la wi. Petro Dorsey a Dimitri Vorbe paske ni Robinson nan ministè de la jistis ni Fritz Obou ki direktè afè jidisyè ni Michelet Vigil ki komisè gouvènman Pòdepè nan trafik zam Pòdepè a yo pa pral fè anyen san Berto Dorcé. E Berto Dorcé pa gen anyen lap regle nan ministè a san l pa gen otorizasyon moun ki mete l lan, Dimitri Vorbe, fò w pa bliye ke non sèlman misye te nan prizon pou 6 mwa pou dwòg, men misye se ansyen avoka Sogener ke li ye e Dimitri mete l nan ministè a pou fè sa lap fè la a. Donk jounen jodi a, si Nasyon Zini serye, fò y aplike atik 26 40, rezolisyon 26 45 lan a Dimitri Vorbe e Berto Dorcé. Lè sa a, tout moun e tout oligak ki nan premye e dezyèm etaj ensekirite a nan peyi Dayiti ap kòmanse pran bagay yo oserye. Donk, ou estime mezi ki pran kont Fritz Aubour, Robinson Pierre Louis e egalman Michelet Virgile, mesye sa yo se de fizib, yo sote. Se menm jan nan touye prezidan Jovenel Moïse lan, nèg ki fè pati de sistèm nan, yo touye Gilbert Dragon nan prizon pou l pa pale, paske se Gilbert Dragon ki te an kontak avèk chofè prezidan an. Se menm jan an wi. Sa vle di ke Bertho Dorcé se misye ki fè lage trafikan zam yo, epi lè bagay la pran dimansyon ke l pran nan laprès lan, li sakrifye Robenson Aubou avèk Michelet Vigil. e si yo gen malè pale nan dcpj a nèg y ap touye 3 nèg sa yo ki nan dcpj a menm jan yo touye Gilbert Dragon ki te nan prizon e pa premye fwa yo te fè sa ou sonje kokayin 32 milyon dola ameriken pòdepè a nèg yo touye yon enspektè de polis nan prizon pòdepè yo touye yon lòt nan prizon pòtoprens se sistèm nan k ap travay sistèm nan gen 3 etaj. Nan premye etaj la, m sot di w nan premye etaj e ensekirite e sistèm nan, ou genyen Boulos, Pachavòb, Jan Mari Vòb, Rejinal Boulos, Aristid, Michèl Mateli, Joslèn Privè ki nan premye etaj la. Nan dezyèm etaj la, ou gen politisyen tradisyonèl ak ansyen palmantè. E nan twazyèm etaj la, ou gen atè a, chèf gang yo. Se de yo yo toujou ap pale. Men tout moun pè manyen premye a dezyèm etaj la. Toutotan n pa kraze premyè e dezyèm etaj polisye fèk kas fèk kòmanse mouri nan peyi Dayiti. Fò nou sispann andedan peyi a mwen menm m ap goumen anpil pou polisye pwoteje pwoteje polisye s on bagay sakre nan yon demokrasi. Polisye s on bagay sakre ke l ye. Depi 12 mwa polisye ap mouri kòmsi se pa anyen ke yo ye. A montro ke otorite leta yo se yo menm ki voye polisye al touye gang pou kaponnen polisye pou yo pa fè travay yo. E bagay sa sa Aristide ki vin avè l nan peyi Dayiti lè l te touye mari polisyè Marie Christine Jeune li fè gang touye yo epi pou Aristide kaponnen lapolis li fè operasyon Bagdad pou ke gang yo te touye 252 polisye. Apre sa pratik sa a vin kontinye avèk lòt otorite leta. Fò n kanpe pratik sa a e respekte lapolis e polisye. Bon, Esanle, pou e kapab sove repitasyon, sove imaj gouvènman sa a, èske ou estime l nesesè pou Ariel Henry ta ekarte Dorcé nan gouvèneman an? E an atandan yon ankèt louvri pou kapab fè limyè sou kesyon an. Donk e pa gen anyen k di l enplike men e pa rapò a jan e e tout pawòl k ap di e e sou kesyon sa a, èske w panse l nesesè pou gouvènman an ta ekate l e e donk pou premye minis la ta ekate l de gouvèneman an? Ekate sèlman? Ekate e arete menm jan misye arete Robinson, misye arete Fritz Sobo, misye arete Michelet Vigil, Robenson ki se konseye l nan kabinè l, Fritz Sobourg ki direktè afè jidisyè nan ministè lajistis, avèk Michelet Vigil ki komisè gouvènman, fò yo ekate misye kòm minis, revoke li epi arete l menm kote a, pou voye yon sinyal trè klè bay Konsèy de sekirite Nasyonzini ke yo pran rezolisyon 2645 la oserye. E Madan Lalime. Si Madan Lalin serye nan goumen kont gang nan peyi a, li dwe aplike rezolisyon 26 45 lan a Dimitri Rivòb e Bèto Dòse. Donk qu'en est-il de Legliz Episkopal Dayiti ki non l site nan sèt afè denpòtasyon dam ilegal anndan peyi a? Enfòmasyon byen sur yo demanti men E nou wè kanmenm anpil moun kwè ke legliz kòm yon enstitisyon moral ta dwe kanmenm. Kijan w analize aspè legliz episkopal Dayiti a nan kesyon zam Pòdepè a? Pou jèn yo maten an, patikilyèman jèn inage, jèn ki nan syans politik, relasyon entènasyonal, jèn fakilte de dwa k ap etidye dwa, kriminoloji, jèn kan sosyoloji, Jèn k ap etidye jounalis, mwen voye nou al gade liv sa a ke unesco pibliye sou entènèt lan ki disponib pou nou ka meble tèt nou pou lè bagay sa yo rive, tankou afè trafik zam ke Legliz Episkopal Dayiti enplike ladan l, pou nou ka konn konprann kijan pou n abòde kesyon sa yo. Liv sa a rele, s on liv ke yo fè pou jounalis, ki rele Ankèt jounalistik pa ipotèz. Nan ka Legliz Episkopal la, gen twa ipotèz. Byen antandi, nan ankèt, pou vin a twa ipotèz, gen de k apral tonbe an fonksyon de enfòmasyon ke w jwenn, gen youn k ap kenbe. An n gade twa ipotèz yo. Premye ipotèz lan, se moun kowonpi anndan legliz lan menm ki nan trafik zam nan. Ou konnen sa te rive deja nan legliz katolik lè prezidan Jovenel te la, gen de monsenyè ki kòmande 80 tòn fè, men tòn fè yo se pa t pou bati legliz, Se te pou fè komès, pou fè kontrebann avèk li. Prezidan Jovenel Moïse te fè sezi yo e 2 monsenyè sa yo tèlman fache, yo fè rès legliz lan vin kanpe anfas Prezidan Jovenel. Donk sa vle di ke anndan tout legliz peyi Dayiti, gen de moun de byen, moun santi bon, moun kwè, moun ki kwè nan Bondye, ki se majorite moun ki nan legliz, men gen kèk zoranj pouri tou anndan tout legliz yo. Donk premye ipotèz lan, nan ka sa a, èske gen detwa eleman legliz episkopal ki kowonpi ki antre nan trafik zam nan? Ou pral antre nan ministè finans, ou pral antre ladwàn, ou pral antre nan dcpj kòm jounalis k ap cheche pou gade èske se ipotèz sa a. Dezyèm ipotèz lan, se moun nan ministè finans, moun kowonpi nan ministè finans, Ricapierre nan ministè planifikasyon, moun kowonpi nan direktè nan direksyon ki okipe afè kilt nan ministè afè etranjè se moun sa yo ki fè sèvi a papye legliz pou fè trafik zam nan se dezyèm ipotèz lan ou pral gade ladwann ou pral gade tout kote pou gade èske se ipotèz sa twazyèm ipotèz lan se de moun kowonpi anndan sosyete a ki sèvi a papye legliz kal fèl pandan map pale la jiskaprezan maten an se premye ipotèz la ki kenbe. gen moun kowonpi anndan legliz lan ki fè l. Jiskaprezan, maten an, nan 3 ipotèz sa yo, an fonksyon denfòmasyon ki sòti nan dcpj, moun ke y ap arete, an fonksyon de enfòmasyon ki sòti nan ministè finans, ladwàn, e jan yon seri de deklarasyon fèt sou moun ki nan legliz la ak enplike, jiskaprezan maten an, pandan m ap pale. se de twa moun konwonpi anndan legliz episkopal ki enplike. Ipotèz sa a ka tonbe pi devan wi, men pou le moman m ap pale maten an 25 jiyè, se ipotèz sa a k kenbe. Bon, sa mande pou ankèt la apwofondi nan pèspektiv pou nou, pou yo kapab fikse responsablite yo e leve tout sispisyon otou de legliz episkopal dayiti. An menm tan tou, fò w poze tèt ou kesyon, èske pral gen apwofondisman? Paske kiyès ke legliz episkopal pran kòm avoka? E se Samuel Madistin, yon avoka sistèm nan ki konn kijan pou kase fèy kouvri sa. Se menm Madistin sa a ki avoka Boulos. Se menm Madistin sa a ki nan Fondasyon Je Klere. Se menm Madistin sa a ki kandida a la prezidans. Ou wè tout enkonpatibilite yo, se paske misye fè pati de moun ki nan dwazimen, ki kòm avoka, se yon spesyalis nan kase fèy kouvri sa. Eske se pou sa legliz episkopal pran l? Se yon move sinyal ke legliz lan fè, voye, lè se madisten yon nèg ki abitye kase fèy kouvri sa nan sistèm nan, se yo menm, se li menm ke yo pran kòm avoka. Misye fè pati de sistèm nan. Donk, sètadi, ou trè pesimis kanta aboutisman ankèt otou de sèt afè? Bon, youn nan bagay ki fè bote peyi Dayiti, menm lè moun ki kontwole sistèm nan ap sèvi a enstitisyon yo pou kase fèy kouvri sa, gen kèk jounalis angaje andedan peyi a e militan nan sosyete sivil k ap goumen kont koripsyon, k ap goumen kont ensekirite ki angaje. Malgre tout jefò sistèm nan fè pou kase fèy kouvri sa, laverite toujou sòti. Gade 13 mwa aprè, malgre tout jefò ke Ariel Henry a otorite leta ki la a yo, moun ki nan lajistis, malgre tout blokaj ke yo fè, malgre dènye senkyèm jij ke yo mete a, se pou fè teyat e kase fèy kouvri sa, gade 13 mwa aprè. 95 pousan malgre tout jefò pou kase fèy kouvri sa, nou konn a 95 pousan tout moun ki touye prezidan Jovenel Moïse, yo pral petèt eseye fè sa nan afè zam nan. E se pou sa, monsenyè ki santi bon, monsenyè ki pwòp, ki gen entegrite nan legliz episkopal, pito yo menm yo travay pou jwenn kiyès ki fè trafik zam nan tout bon, e si se tout bon se anndan legliz lan ke moun sa yo ye, fò monsenyè sa yo pou montre vèti yo, pou montre kwayans nan Bondye e kwayans nan Labib, se yo menm menm ki revoke moun sa yo pou lajistis ka kase ren yo. Men si yo kite se pèp la k ap vin montre men kiyès ki fè trafik zam sa a, legliz deja pèdi kredibilite nan skandal sa a, li pral pèdi plis kredibilite pi devan si se pèp la olye de legliz ki fè laverite sòti. Jounen jodi a, si monsenyè yo ki anndan legliz lan vle kenbe entegrite legliz episkopal, fòk nan yon delè k pa depase 15 jou, se yo menm menm ki sòti rapò pa yo anvan ke se lajistis oubyen lòt moun ka al fè ankèt pou dekouvri kisa laverite ye. Li t ap bon pou legliz ke nan 15 jou k ap vini an, se yo k sòti rapò ki dekouvri, paske s on bagay ki pa. Si pou non legliz enplike nan trafik fè ou nan trafik zam, li pa bon pou kretyen yo, li pa bon pou avni si byennèt spirityèl peyi a. Paske nou menm fidèl yo, mwen menm se katolik, legliz se nou, nou se legliz. Se nou menm fidèl yo ki dwe netwaye legliz si gen monsenyè e move grenn ladan l. Zoranj pouri ki nan legliz yo, fòk nou netwaye yo. Ke l katolik, ke l pwotestan, ke l batis, ke l episkopal, ke vodou, Nou menm kòm fidèl yo, nou pa ka kite zoranj pouri anndan legliz lan, menm jan nou pa ka kite zoranj pouri anndan Leta a. Gon netwayaj ki fèt. E se pou sa m ap mande m, èske pa dwe gon mouvman nan peyi a, jounen jodi a n ap pale la e 25 jiyè, pou n prepare 18 novanm, pou n fè yon taboula raza avèk sistèm nan. Pou n pase pran sistèm nan. Nou pa ka se, nou pa ka pase pran Ariel Henry pou n pa pase pran Aristide. Nou pa ka pase pran Aristide pou n pa pase pran Mateli. Nou pa ka pase pran Mateli pou n pa pase pran Privè. Nou pa ka pase pran Privè pou n pa pran olipigak yo, Boulos, Vorbe elatriye. Fò n gade si 18 novanm nou ka debarase peyi a de sistèm sa a k ap fè san pèp la koule. Hum! Bon, pandan w pale de chanjman sistèm, nou sonje sou ansyen prezidan Jovenel Moïse te gen tout yon mobilizasyon pou chanje sistèm e. Bon, 7 Out kap vini la pral fè 13 mwa depi ansyen prezidan eli asasine lakay li nan kondisyon trajik. Anpil moun pa santi lajistis otou de ankèt ki ouvri pou fè lejou sou asasina sa. Dènye jij ki nome sou dosye a, moun yo pa tèlman santi l, m kwè l tande sèlman Louko, Louko Desir. Nan kad enstriksyon dosye a, ki sa w ka di nou sou sa, Stanley Lucas? Ki jan w konprann jan lajistis ayisyèn ap vanse avèk ankèt sou asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse lan? Bon, pandan 13 mwa, se otorite jidisyè yo menm k ap sabote e bloke ankèt la. Sa klè pou tout moun. E se pou sa ke pandan 13 mwa, se ankèt popilè a ki pèmèt nou wè a 95 pou san kiyès ki touye prezidan an kòm blan, kòm oliga, kòm politisyen tradisyonèl, kòm moun yo enfiltre anndan palè e nan kòmandman lapolis lan. Donk teyat ke jij ki la ap fè, se yon lis 13 moun ke yo ba li, Se yon jij ki sòti nan Lespwa Inite ke nèg Lespwa Inite ki patisipe nan touye prezidan an kontwole. Donk se pa etonan se Louko Dezi ke l ap envite. Mwen menm mwen di kèlkeswa moun ke jij sa a envite pa met pye. Se yon teyat ke yo voye l fè. Donk pa gen pèsonn ki dwe al kontribye pou jij ap jwe teyat sou do nou nan peyi a. Alòske se yon bagay grav ke de sòlda ki sòti nan yon peyi etranje, peyi Kolonbi, pase pa sendomeng vin tiye 58 tièm prezidan peyi dayiti se yon ak de gè ke yo fè kont peyi dayiti se souverènte nasyonal peyi nou ke yo vyole donk nèg yo asasen yo nèg yo konprann yo ka vin pase yon peyi nan betiz vyole souverènte nasyonal peyi a nan met yon jij pòdepè yon jij nòdwès jij sa a mwen m baw konsèy patnè kòm nèg nòdwès kòm pitit pa kapwa lamò Ou pap ka fè travay teyat yo ba ou a. Depòte tèt ou menn si w vle rete. Depòte tèt ou jij. Donk, pandan 13 mwa sa a, li klè kiyès ki touye prezidan an? Se sistèm nan ki touye prezidan an. Sistèm nan gen yon premye etaj, li gen yon dezyèm etaj, li gen yon twazyèm etaj. Iv, lè w tande Vitelhomme k ap eksplike w nan radyo Sou plizyè stasyon de radyo, Vitelhomme ap esplike w kòman l te konn al nan reyinyon nan otèl Boulos la nan El Rancho avèk Ariel Henry, avèk sdp e nan Caribbean Center pou planifye kijan yo pral touye prezidan an a 400 mawozo, a 5 an fantom 509. Se yon bagay ki grav wi, Yves. Donk, jounen jodi a mwen panse ke 13 mwa apre, Nou fè anpil pwogrè, paske objektif asasen yo se te banalize touye prezidan Jovenel Moise kòm objektif nimewo 1. Objektif nimewo 2 se te fè sal kadav la epi antere dosye ankèt la. Nou wè nèg yo pa reyisi pandan 13 mwa. Yo tèlman pa reyisi, le 7 jiyè, yo oblije vin fè 7 jiyè a yon jou nasyonal, yon jou danblèm pou prezidan Jovenel Moise. Nèg yo tèlman echwe, yo vin antre nan komemorasyon 7 jiyè, yon bagay ke yo pa t panse ke te vle di tou, nèg yo vin fòse antre nan komemore 7 nèg ki touye prezidan nan objetif ke yo te genyen pou kase fèy kouvri sa, banalize sa, sal kadav prezidan Jovenel. yo pa reyisi epi nou wè tout ti komik yo tankou doktè laj ke Aristide voye di tenten nan radyo ke se pou afè larisi apa larisi gen reprezantasyon diplomatik nan sendomeng yo pa touye prezidan dominiken an larisi depi 1962 jamayik ap vann larisi boksit yo pa touye prezidan jamayik lan. Donk nèg sa yo gen pou al lekòl anvan y al repete tenten. Gen etidyan an relasyon entènasyonal nan INAG ki konnen Lachin gen relasyon avèk Antigwa, Lachin gen relasyon avèk 20 peyi nan zòn nan, Lachin gen relasyon avèk Dominiken. Yo pa touye prezidan dominiken pou sa. Donk doktè Laj, pito al achte kèk liv paske relasyon entènasyonal yo chanje frè m. Manti Aritid voye w al bay nan radyo a l p ap ka pase. Aristide gen poul reponn poukisa lè lal nan ayewopò a avèk anbilans li tap fè tout teyat sa li pat gen kowona viris tout bon lèl ta pral kiba a poukisa l fè tout teyat sa nan ayewopò a paske nou konfime jodia l pat gen kowona viris John Joel Joseph sa Aristide ki kreye kòm chèf de gang site solèy apresa l vin antre anba Martelly Martelly te fè John Joel Joseph bali lèl te prezidan sekretè deta e anviwònman e l te konn al jwe boul Site Solèy a John Joel Joseph. Donk aks Aristide Martelly a nan afè touye prezidan an gen 2 trè dinyon ladan l, youn rele John Joel Joseph, youn rele Dimitri Vob. Donk nou menm 13 mwa aprè, nou wè klè ke se sistèm nan ki touye prezidan an e talè a m di w sistèm nan gen 3 etaj, premye etaj la ou gen Boulos, ou gen Jean Marie Vob, Ou gen Dimitri Vorb, ou gen Pacha Vorb, ou gen Mateli, ou gen Aristide, ou gen Joslèn Privè. Dezyèm etaj la, politisyen tradisyonèl a ansyen palmantè. E twazyèm etaj la, nèg yo toujou, se twazyèm etaj la y ap sakrifye ti chèf de gang yo. Nèg yo pral sakrifye Vitelhomme. Nèg yo pral sakrifye Chè Mechan. Yo pral sakrifye Izo. Yo pral sakrifye Genèf. Epi premye etaj la, dezyèm etaj la ap toujou rete pou sistèm nan pa kenbe. Fwa sa a l p ap repase konsa. Fòk sistèm nan kraze. Eske se 18 novanm nou pral kraze sistèm nan? Ou menm kòm jèn, ou menm kòm fanm, ou menm kòm peyizan, si w vle kraze sistèm nan 18 novanm k ap vini an, nan zòn kote w ye a, fè yon gwoup watsap ki gen 500 moun anvan le 30 jiyè. Premye tès la, nou pral fè l jou Bwa Kayiman an, le 14 out. Sa vle di ke nan zòn kote w ye a, kote w fè tout gwoup watsap yo, le 14 out, Bay randevou devan meri a, a dizè dimaten. Sa e premye tès ke w pral fè. Tout moun ap vini de dizè a dizè kenz, n ap fè ti chante, n ap fè ti pale antre nou, epi a dizè kenz, san kraze, san brize, tout moun al fè wout yo, nan chak komin. Dezyèm tès la, nou fè l le 30 out. Nou bay randevou devan tribinal depè a. Tout moun ale devan tribinal depè a. Li gen dwa 100 mil moun. Li gen dwa 500 mil moun an fonksyon de zòn kote w ye a. Twazyèm tès lan, n ap fè li le 15. Katriyèm tès lan, n ap fè l le 30 septanm. Senkyèm tès lan, n ap fè l le 17 oktòb. Sizyèm tès lan, n ap fè l le 30 oktòb. E lòt tès lan, n ap fè l premye novanm. Epi, 18 novanm, tout gwoup WhatsApp yo fè mobilizasyon jeneral nan peyi a, l met 4 milyon moun nan lari pou n kraze sistèm nan, menm jan l te fèt nan Sri Lanka. Nou ka fè l! Mwen menm kap pale avèk ou la a, mwen te ede jèn ki tap fè revolisyon nan peyi Arab kote ki te gen diktati. Se mwen ki te fè fòmasyon pou yo, pou jèn an Tinizi, pou jèn an Ejip. Revolisyon ki te fèt pou mete diktati e sistèm nan atè an Tinizi e an Ejip ke yo rele revolisyon Arab, sa te lefòn ke l te fè, te mwen ki te fè fòmasyon pou yo. Ou menm kap pale la a, sistèm sa a kap fè san koule nan kras nan katye popilè, Nou ka kraze l le 18 novanm. A Telefòn ki nan men w lan, nan chak katye kòmanse fè gwoup whatsapp. Fè tout gwoup yo lye youn a lòt. Epi le 30 novanm, nou pral kraze sistèm nan. Nou pral pase pran Ariel, san nou pa touye l. Nou pral pase pran Mateli, nou pral pase pran Aristide, n ap pase pran Privè, n ap pase pran oligak yo. Epi n tou kraze sistèm nan. N ap pase pran dezyèm etaj, tout politisyen tradisyonèl k ap alimante gang yo pou oligak yo. Le 18 novanm nou ka kraze sistèm nan, si esklav yo ki pa t gen teknoloji sa a, ki pa t gen telefòn, ki pa t gen watsap, ki pa t gen fosbouk, ki pa t gen twitè, ki pa t gen enstagram, esklav yo, malgre pwisans lame fransèz, te gen tan rive kraze lame fransèz, Napoleyon Bonapat avèk Wochanbo le 18 novanm 1806, se pa nou menm 18 novanm 1822, padon 2022, ki pa ka kraze sistèm sa a. Se ou k pou deside si w vle kraze sistèm nan ou pa wi, ou menm sitwayen, andedan peyi a e nan dyaspora a. Eske le 18 novanm ou vle kraze sistèm nan? E pa Stanley k apral kraze sistèm nan pou ou. Se ou menm k ap viktim nan katye popilè yo chak jou ki pou deside 18 novanm k ap vin la a, 4 milyon moun ap sot nan lari pou kraze sistèm nan. Eske ou pare pou fè sa? Stanley, eh ansyen prezidan Jovenel Moïse se eritye eh sistèm sa wap pale la, li te gen posiblite poul te ranvèse, kraze sistèm nan, eske jodi an la nou estime li pat twò konplezan anvè sistèm nan ki ki fè ke kèlke tan pli ta li pral viktim de pwòp sistèm nan? Se nan goumen pou kraze sistèm nan sistèm nan manjel. Li tap eseye kraze sistèm nan o nivo politik atravè òganizasyon referandòm ke li ta pral fè a konstitisyon santi bon ke komisyon endepandan an te prepare e li ta pral kraze sistèm nan avèk eleksyon ripti ke li ta pral fè, eleksyon pou palmantè ripti, eleksyon prezidansyèl ripti. Se pou sa sistèm nan wè misye ap reyisi yo touye l 7 mwa anvan manda l fini. Li t ap kraze sistèm nan onivo ekonomik. Kote Dimitri Vorb, Jean Marie Vorb t ap vòlè nan blakawout. Nèg yo vòlè 3 milya 900 milyon dola ameriken an 13 an. E nèg yo dwe leta 364 milyon. Misye t ap travay pou nèg yo remèt kob leta ke yo vòlè. Nèg yo touye l pou sa. Misye t ap kraze sistèm nan nan nèg yo ap vòlè pèp la 4 kote nan gaz la ke l te kanpe. Misye t ap kraze sistèm nan nan fèmen franchiz. Misye t ap kraze sistèm nan Nan jan Vorbéfis t ap fè sifaktirasyon wout a pon, nèg yo te konn fè leta peye 1 milyon 500 mil dola pou chak kilomèt. Msye vin fè wout yo, menm kalite, menm jan, menm tout bagay pou 150 mil dola pa kilomèt. Msye t ap kraze sistèm nan jan si nèg ki nan sektè bankè a t ap devalye goud lan parapò a dola pou fè plis kòb pou monte enflasyon an. An menm tan tou, jan yo t ap vòlè 5 goud sou chak dola ke yo chanje an goud olye yo fè 3 santim. Nèg yo vòlè chak ane 21 milya de goud dyaspora a voye atravè 4 milya 200 milyon, nèg yo fè 500, nèg yo fè 5 goud sou chak dola olye yo fè 3 santim. Donk se paske Jovenel t ap kraze sistèm nan o nivo ekonomik e o nivo politik, sistèm nan pa t ka kite l fè manda a e se pou sa sistèm nan touye l. Mph bon e talè a ou di yon bagay la e sanble ou pa kwè nan nan lajistis jan li ye la lajistis ayisyèn e ou ou ou pale de ankèt e popilè donk ankèt popilè lan e eske ou panse li ka bay rezilta eske ou panse ankèt popilè a ka e kijan m te ka di sa anpyete sou ankèt lajistis lan. Monchè, gon chanjman ki fèt apati 8, 9, 10 jiyè nan peyi a. E se oligak yo, politisyen tradisyonèl ki nan dezyèm etaj avèk ansyen palmantè yo ki fè ke gen chanjman de kilti e de pratik politik sa a ki kòmanse apati 8, 9, 10, 11 jiyè 2022. Kisa l ye? Lè pèp la gade nan tout ka ki prezante yo, asasina prezidan Jovenel, asasina polisye Patrick Anoza, trafik zam Pòdepè, trafik zam Pòtoprens, pèp la gade, li wè ke se sistèm nan, sa vle di oligak Petyonvil ki gen kontwòl sistèm jidisyè a. Nòmalman lè gen demokrasi, demokrasi a gen sè karakteristik ladan l. Youn nan karakteristik ki fè demokrasi a mache, se rejim de la lwa. Ko rich ko pòv, ko moun lavi ko moun nan mòn, ko chèf ko pa chèf, kèlkeswa koulè ko genyen an lalwa dwe trete tout moun menm jan. Lè pèp la gade yo fin touye prezidan Jovenel Moïse 7 jiyè 2021. 7 jiyè 2022, pèp la vin idantifye klèman sa Ariel Henry, Berto Dorcé, Dimitri Vorbe, Jean Marie Vorbe, Pacha Vorbe, Michel Martelly, Privè, elatriye kap bloke jistis. Depi 11 jiyè pèp la di li pa nan jistis ankò e nan vanjans ke l ye. E vanjans lan ki sa l vle di? Moun ke pèp la idantifye nan trafik zam, nan touye prezidan e nan krim andedan peyi a, kote yo jwenn ou an, y ap tou boul avèk ou. Li pa bon pou demokrasi a non lè nou oryante sa. Sa vle di ke oligak yo kraze enstitisyon jidisyè a, yo kraze enstitisyon palemantè a e yo kraze pouvwa egzekitif lan nan mete nan tèt pouvwa ekzekitif la, on premye minis ki touye prezidan, on minis enteryè ki nan kidnaping, on minis de la jistis k ap lage kriminèl e ki nan trafik dwòg. Donk pèp la akoz de sa vin pa kwè nan la jistis ankò e se pou sa pèp la kòmanse ap pale de vanjans. Donk jounen jodi a nou antre nan yon domèn ki trè danjre pou peyi a. Paske pèp la, akoz de konpòtman otorite leta e oligak Petyonvil ki kontwole sistèm jidisyè, pèp la pa kwè nan lajistis ankò, l kwè nan vanjans. Sa a s on gwo danje wi ke l ye pou peyi a. E se pou sa m di w, pou nou sòti nan danje sa a, èske l pa ta enteresan pou pèp la depi koulye a kòmanse òganize, fè tès pou prepare 18 novsbanm nan pou kraze sistèm nan? Paske si nou kraze sistèm nan. Nou ka mete yon gouvènman santi bon konfòmeman a atik 149 konstitisyon an. Pa respè konstitisyon an e pou kadav prezidan an ke nèg yo touye, nou pap mete okenn prezidan. Pwochen prezidan an, 50 nevyèm prezidan an, se pèp la k dwe chwazi l nan eleksyon. Si nou respekte peyi sa a, nou respekte konstitisyon an, nou respekte valè demokratik yo e nou respekte kadav 58 yèm prezidan an, 59 yèm prezidan an se pèp ki dwe chwazi l. Nan eleksyon pou n montre se nan demokrasi ke n kwè. Nou pa kwè nan sistèm totalitè ke nèg ka touye prezidan pou pran palè nasyonal. Donk jounen jodi a, sa k enpòtan pou retabli lòd konstitisyonèl, fò n kòmanse 18 novanm. 18 novanm nou fè taboula raza a, nou mete yon gouvèneman ki gen yon premye minis a 18 minis ladan l, de moun santibon ki pa nan krim, ki pa nan vòlè, ki pa nan konekte a oligak. Moun sa yo pral retabli lapè e lasekirite, òganize referandòm nan konstitisyon santi bon ke komisyon endepandan an te prepare, òganize eleksyon pou palmantè e pou prezidan e nan yon delè ki pa depase 8 mwa, retounen peyi a lòd konstitisyonèl. Nèg ki la yo e nèg ki nan akò Montana, akò 11 septanm, akò Penn, koudeta Aristide, okenn nan nèg sa yo pa nan pa enterese nan retounen nan lapè e a lòd konstitisyonèl. Peyi a bezwen retounen nan lapè e lòd konstitisyonèl. Fòk nou fè taboula raza a 18 novanm. Eske pèp la ap fè l? Se desizyon l. E pa desizyon Stanley. E pèp la k pou deside, eske l bezwen lapè, eske l bezwen retou a lòd konstitisyonèl pou se otorite ke pèp la chwazi nan eleksyon ki vin ap pran desizyon nan Leta a. Lè w gen tranzisyon, gade sa l ap ba ou la a. Tranzisyon ap kore gang. Tranzisyon ap piye bidjè Leta. Tranzisyon nan kokayin. Tranzisyon nan kidnaping. Tranzisyon ap siyen move kontra. Tranzisyon se dezòd a gagòt. Eske pèp la vle kraze gagòt sa a le 18 novanm e retounen peyi a lòd konstitisyonèl? Se desizyon pa l, paske souverènte nasyonal la e nan men pèp la li ye. Se pèp la ki le 7 jiyè pa t dakò yo touye prezidan an, ki te mare sòlda Kolonbi yo e an menm tan t ap cheche vòb a Dimitri Vòb a e Jan Mari Vòb a Rejinal Boulòs depi 7 jiyè. Videyo yo la, yo montre ke pèp la t ap cheche Boulòs a vòb. Depi 7 jiyè. Donk depi 7 jiyè pèp la klè. E pou sa ke gouvènman kriminèl ki la a, ou wè l pa ka nan monte, l pa ka nan desann. Paske pèp la konn kiyès yo ye. Merci beaucoup Stanley Lucas. Se mwen ki pou remèsye w Yves pou angajman w pa rapò a la demokrasi, angajman ou menm Yves ke w pran pou akonpaye pèp la nan aspirasyon ke l genyen depi 35 an l ap goumen pou l gade si l ka jwenn demokrasi a ki pou ba l devlopman ekonomik. Men maten anvan m ale, mwen desann chapo mwen byen ba parapò a 16 ayisyen ki mouri nan lanmè Bahamas. Yon bagay ki revòlte mwen, se jan otorite Bahamas yo fè foto kadav yo e ap distribye foto kadav sè m ak frè m sou rezo sosyo. Monchè m pap padone Bahamas. E si gen ministè afè etranje tout bon jounen jodi a, ministè afè etranjè te dwe fè yon nòt de pwotestasyon. Ou pa ka fè foto kadav sè ak frè ayisyen nou yo ki mouri Bahamas jan otorite Bahamas pèmèt sa rive epi pou yo manke pèp ayisyen an dega e kadav yo dega. Lotrejou te gen moun ki te mouri e Pòtoriko, gade kijan avèk ki diyite, ki respè otorite Pòtoriko yo te trete kadav frè ak sè nou ki te mouri nan lanmè. Bahamas ak Sendomeng gen yon kilti de la haine pou Ayisyen, fòk nou veye bagay sa a. Paske jan nèg yo trete kadav sè ak frè nou ki mouri nan lanmè, li dwe revòlte. Te dwe gen mach nan peyi a maten an pou fè pwotestasyon kont Bahamas pou jan yo trete kadav sè ak sè frè nou ki mouri. Bagay sa a fè san m bouyi Yves. Lè m di w sa a, san m ap bouyi pou nèg yo Je nèg yo trete. Epi otorite ki la yo ansanm a oligak yo, yo gen responsablite moun sa yo mouri paske nèg Inibank yo mete dola a 135 pousan ki monte lavi chè a pou yo fè plis kòb. Se lavi chè a ki fè moun yo al pran bato. Donk oligak yo ansanm a Ariel e sistèm nan gen responsablite nan touye frè ak sè nou la sa yo ki mouri Bahamas. Bagay sa a dwe kanpe. Eske n ap kraze sistèm nan le 18 novanm?